Bonjou bonswa tout moun, tout depan de ki kote, ki lè e moman ou pral tande epi gade videyo sa, mwen gen plezi pou m kenbe w enfòme epi pote nouvèl yo pou ou jan l ye a san wete ni mete, sou tout etendi tèritwa nasyonal la. Youn di lòt rele anmwe peyi a pa kapab ankò bandi fin pran peyi a e jounen jodi a la se nan sans sa nou pral prezante w tout dènye enfòmasyon yo medam mesye poko ale pran ti chèz ba w rale nou gen detay nou gen koze bagay yo anpil nan kad operasyon yap mennen nan zòn sid la presizeman nan zòn nan tigwav komisè miskaden fè koze e sa w tande a bandi tonbe kon lapli epi mete de twa lòt ankò anba kòd E daprè enfòmasyon nou jwenn, mesye sa yo tap pran direksyon gran Sid la pou al mete pwen sou yo, al ogmante pwisans yo. Operasyon an dedouble, Miskaden pa vin jwe e l frape fò, sa w tande a, bandi tonbe de pale. Nou prale nan zòn Okap, nan Gran Nò, kote lapolis mete anba kòd yon fo medsen e misye konbe pale, Kantite moun li pran lajan depil kòmanse egzèse metye sa. Kitem di n tou anpil moun kòmanse viktim nan koze pwogram Biden nan, anpil lajan pèdi pye yo nan fo raketè. Medam mesye nou prale tou nan sa ki gen awè plizyè arestasyon polis nasyonal la ap kontinye fè nan moman sa, yo mande zewo tolerans pou tout vòlè epi popilasyon zòn sid la mete men sou 3 bandi sa w tande a yo fè vari sou yo anpil nèg pase a vlefinitif youn denonse lòt popilasyon an Fè jistis li epi mete nèg sa yo yon kote yo pap janm tounen leve ankò pase yo anba flanm dife. Nou prale nan plis detay ak enfòmasyon pou jounen jodi a medam mesye pawòl yo anpil siw pa prese rale chèz ou chita Miskaden kap fè koze e detay yo gentan pran lari a sa w tande a tout koze pran peyi a pou li se Miskaden kap fè koze. Si pou pi gwo rezo a, Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an, ou mèt fè n konfyans. A lè ou pòte, n ap toujou kenbe ou enfòme, epi sonje abòne ansanm avè nou, tout detay yo ap vin jwenn ou san wete ni mete nan bon jan ti mamit. E se ijan, se trè trè trè trè grav, trè grav sa k ap pase e nan peyi an la. E wi Lionel, n ap tande jenn gason an, misye di w lavi bandi pa dire. E sispann pran zam nan men gang yo, nan men swadizan bandi kostime sa yo frè m. Evidamman Jimmy, n ap kontinye toujou nan menm enfòmasyon sila a e n ap al gen. W ap gade nou byen presize mesye yo te 3, gen youn ki. Poukisa? Paske w ap gade depi kèk jou s on ekip jèn timoun. jèn timoun anba 18 an e anba 25 an sitou ebyen ki nan tout vye zafè anndan peyi an, pa bliye ke nou sot ap di w kesyon anpil moun ap bezwen fè paspò, bezwen kite peyi an, seri de moun ki te kapab itil peyi an se entèlektyèl, men la nou wè yo kòmanse ap pale, yo kòmanse ap pale, vi bandi pa dire lontan, èske se vrèman sa? Evidamman Jimmy, n ap kontinye toujou nan menm enfòmasyon sila e n ap al gen pou n ta pral gen jisteman ba w non ou menm k ap swiv nou e 3 prezime bandi sa yo ki arive entèsepte pa lapolis ebyen ou ka plizyè bandi entèsepte ebyen nou wè la ankò yn fwa ebyen komisè Miskaden ki deklare ebyen e jiridiksyon nip la ebyen se yon simetyè l ye pou tout bandi Si nou kapab wè, enben aprè plizyè arestasyon ki fèt, sa li voye nan peyi san chapo, sa li remèt ak lapolis, enben ki yo menm te deside kolabore, gen anpil ladan yo ki te deside pale, enben nou pral pèmèt aske ou kapab odisyone pou kapab tande ekstrè nan kad yo ekstrè enben kote ke bandi sa yo menm komisè Muscadin te tou fè yo voye yon mesaj bay bandi parèy yo, n ap raple w bandi sa yo ki yo menm t ap soti an direksyon de ti tanyen e pou m pa di kabarè ki t ap tra. Travèse jiridiksyon an pou ale nan gran sid peyi a, ebyen komisè Muscadin mete lapat sou yo, ebyen se sal bliye l pa fè, ankò nap raplew genyen li voye nan peyi san chapo, genyen li deside remèt ak lapolis, ebyen nap envitew gade poukwa pa ebyen tande jisteman 2 gason bandi yo ki yo menm te deside kolabore a Muscadin, ebyen te deside bay sa yo chans pandan li remèt yo a lapolis. Ok. Pase siye mal wap fè. Map mande pou tout bandi sispann pran zam nan men otorite paske lavi bandi pa long. Bon, jan nou wè l la, nèg sa yo soti di kote de Jeremi, maten an mwen entèsepte yo di kote Dakin. Yo soti Kabanne al Jeremi. Ya, ya, nèg sa yo soti Kabarè, nèg yo te pral Jeremi. Se moun Kabarè yo ye, men yo prale Jeremi. Nou entèsepte yo tou kote Dakin e pou le prezan la nap pran direksyon Miragwàn avèk yo. Nou gentan fin entèvyouye yo, nou jwenn telefòn yo, nou jwenn anpil done sou yo. Donk nou pral depoze yo nan komisarya de Miragwàn. Jan wap gadel la se 3 jèn gason sa yo e nèg yo siprèm la ki nan yon aktivite fou yo nivo kabafou donk moun kabafou kenbe yo la donk nèg yo la nèg yo la gen yon twazyèm yon twazyèm yon twazyèm la vwala nèg yo la jan nap gadel la imaj yo. Vwala e medam mesye nap swiv se pa ekot nap felisite komisè Muscadin teknikman men an menm tan tou medam mesye fò nou dil m panse gen bagay pou nou enkyete nou. E pandan ke nap swete, nap mande pou pou moun vin envèsti anndan peyi an, nap mande pou peyi an fonksyone, e nap di nou Ayiti granmoun, nou mèt tèt nou. Men, vrèman, sensèman, e nou dwe enkyete nou tout bon, medam, mesye, se vrèman enkyè e de sa kap pase anndan peyi an la. E poukisa? Paske wap gade depi kèk jou, son ekip jenn timoun, en. jèn timoun anba 18 an e anba 25 an sitou ebyen ki nan tout vye zafè anndan peyi an, pa bliye ke nou sot ap di w kesyon anpil moun ap bezwen fè paspò, bezwen kite peyi an, seri de moun ki te kapab itil peyi an, seri entèlektyèl, seri de pwofesè pou pa di lapolis ap sove kite, ebyen sa son lòt enkyetid men kounya la lè w ap gade son ekip jèn ti gason, jèn ti fi. ki ap pran zam, ki ap fè kidnaping, ki ap fè jan de bagay sa yo, seryezman, ebyen se enkyetan tout bon medam mesye, la on parle de la crème la, nap pale espwa peyi an, nap pale pou lòt jenerasyon an la, ebyen se sa nap swiv la, on ekip timoun ki nan vye zafè medam mesye, emoraji sa mpanse ke fòk nou stopel, se grav, epi mpanse ke jisteman fòk nou sonnen klòch lan la. Fòk klòch la sonnen ijan, ijan, ijan, ijan. Se pa senpleman n ap arete bandi, n ap tiye bandi non, men kounya la on fait quoi? Peyi Dayiti menase medam mesye, se sa pou konprann la. W ap gade jèn timoun sa yo, mesye sa yo poko menm, m pa menm kwè mesye gen 20 tan. Si l gen 20 tan, se ou mèt konnen se yon chans. Donk, kounya la ki pwogram, ki pwogram n ap prepare pou nou kapab omwen sove, sove sa ke nou kapab sove? Paske, gwo bagay komisè Miskaden fè la ki vrèman Ekstwòdinè! W ap gade nou byen presize, mesye yo te twa. Gen youn ki te rebèl, gen youn ki te plis awogan, gen youn ki te plis gwòklò. Msye pa t vle lache zam ni. Donk, vi komisè a te an danje, pou pa di polisye sa yo ki te avèk li an. Ebyen, komisè a oblije defann tèt li, gen youn ki tonbe. Men, de lòt sa yo nou wè ki deside kolabore, ki sa l fè? Li arete yo. Li arete yon fason ke petèt pli ta, bon nou espere ke mesye sa yo y ap aprann konsyans. Men la nou wè yo kòmanse ap pale, yo kòmanse ap pale, vi bandi pa dire lontan, èske se vrèman sa? Men, medam mesye, nou gen yon sosyete la ki an danje tout bon la. Nou gen yon sosyete ki an danje tout bon tout bon, fòk nou prevwa sa, kisa ke nou menm nou kapab fè? M konnen gen yon ekip pwofesyonèl k ap tande nou la, mesye kòman nou kapab met men a la pat? Ede Ayiti se pa senpleman nan agrikilti an, se pa senpleman nan manje bay, voye kòb. Gen anpil lòt bagay ke nou kapab fè. M panse pwofesyonèl yo, mesye, gade pou n wè. E se ijan, se trè trè trè trè grav, trè grav sa k ap pase nan peyi an la. Wi Lionel, n ap tande jèn gason an, misye di w lavi bandi pa dire. E sispann pran zam nan men gang yo, nan men swadizan bandi kostime sa yo frè m. Evidamman Jimmy, n ap kontinye toujou nan menm enfòmasyon sila. 3 prezime bandi sa yo ki arive entèsepte pa lapolis, ebyen ou kapab tande non yo vle di sa yo vle di a atravè non yo. E nou genyen Jimmy, nou genyen Bien-Aimé Johnny alyas Piman Chen, nou genyen egalman nou genyen egalman Makenlor Joseph alyas Bèt nan dlo, non mesye sa yo tout di w sa yo ye, e nou genyen Chef for Life alyas Fefe. Se sa e chèf for life alyas Fefe son prezime bandi se li menm la polis se li menm Miskaden jisteman blese mòtèlman e menm se li menm se ta yon prezime bandi ki ta soti nan baz Vitelòm ebyen e komisè Miskaden deside li menm e li mete fen nan jou misye e san zoubliye Lòt mesye sa yo ki se, jisteman, Byeneme e Jhonny alyas Piman Chen, poukwa pa, Makenòv Jozèf alyas Bèt nan dlo, enben, mesye sa yo menm, 2 mesye sa yo, enben, yo menm yo soti nan baz, yo soti nan baz ki ta alye avèk Izo 5 segond, mesye sa yo soti o nivo e zòn Kabarè, enben, ki ta ap eseye travèse, e mesye sa yo, enfòmasyon ta fè kwè, enben, mesye yo ta pral mete pwen sou yo, enben, Komisè Muscadin ki li menm genyen sèvis entelijans li, Komisè Miskaden ki gen antèn li wo, se depi lè mesye yo moute bis, moute minibis la, ebyen komisè Miskaden te gentan gen enfòmasyon, li tap ret tann yo. Ebyen nou wè komisè Miskaden ki arive fè mesye yo pale, mesye yo ki deside e kolabwe ak komisè Miskaden, e komisè Miskaden tou ki remake se 2 ti jèn ki petèt reparab. Men anpil moun tou fè kòmantè fè konnen kòmkwa, ebyen komisè Miskaden te sipoze blese mesye sa yo mòtèlman, men mesye sa yo anpil moun ap mande tou di mi ki lwa k mache avèk yo, Kòman se fè di te ki mirak komisè Muscadin kite yo ale men nap raple w mesye sa yo menm yo nan men lapolis nan moman nap pale la men pou m pa di eben chèf for life ki se li menm alyas ki se chèf chèf for life alyas Fefe ki li menm deja pati pou peyi san chapo eben nan kad gwo Se jisteman kout filè komisè Muscadin li arive fè o nivo de la jiridiksyon de Miragwàn, alò, alò, n ap pale chèf Pòl Avla li menm, lapolis arive entèsepte l nan, nan jiridiksyon Aken. E di m, komisè Muscadin se yon no limit li ye, se yon san limit, e misye al arete, komisè Muscadin al arete bandi jis nan jiridiksyon Aken, yon jiridiksyon ki menm pa jiridiksyon pa li, men nan kad kolaborasyon e pakè jiridiksyon Aken, kolaborasyon pakè jiridiksyon Pètigwav, ebyen komisè Muscadin men tout la Grangwav li gen aksè pou li vin arete bandi, men sèl sou jiridiksyon komisè Jacques Lafontant, komisè Muscadin li menm li pa rive, nap raplew ebyen komisè Muscadin ki li menm ap fè pale de li, kap arete bandi, kap stope bandi, kap blese bandi mòtèlman, ebyen anpil moun rele Muscadin l'homme du moment, lòm ke anpil moun konsidere ki te kapab bay yon repons ki ta kapab konsidere kòm remèd pou pwoblèm ensekirite a nan peyi Dayiti, enben m panse ke komisè Muscadin kanmenm e anpil moun kontinye felisite nan kad batay l ap mennen ki li menm pèmèt aske gran Sid la pa twò e jan egzajere an ce ki atravè ganserizasyon kontrèman a jan moun ta panse l la. E sans oubliye tou Jimmy, il faut rappeler, komisè Richemond ki nan fon gwo travay egalman, nou konnen gen anpil bouch, gen anpil, anpil pawòl, anpil ki ap fè konsènan komisè Richemond, men kanmenm komisè Richemond, komisè Muscadin, se 2 moun kanmenm e ke sosyete a e ben jisteman yo gen an memwa pa rapò avèk jisteman travay y ap fè dènye jou sa yo e ki gen rapò avèk e dosye bandi, y ap stope bandi, arete bandi, m panse ke kanmenm il y a lieu de les feliciter. Ebyen Jimmy nap kontinye ak enfòmasyon yo, nou prale la o nivo Kap Ayisyen kote ke genyen yon fo medsen, fo yon endividi ki fè tèt li pase pou medsen, nou kapab konsidere an matyè penal isipatè de titre e egalman ki fè tèt li pase pou kòm kwa ki gen ajans de vwayaj, ebyen nap pale de Bendy Chery ki li menm aje de 31 nan, ki li menm apreyande pa lapolis nasyonal o nivo Kap Ayisyen. nan kad jisteman e nan kad jisteman abu de konfyans ke yo repwoche li e eskrokri enben li tap fè tèt li pase pou medsen e mesye sa li abitye delivre li abitye delivre fo papye fo papye medikal enben misye arive jwenn e arestasyon nap pale de Bendji. E men nap envite w gade vizaj mesye a lekran pandan ke nap bay enfòmasyon ki relatif a li menm. Ebyen mesye sa ki tap fèt, endividi sa ki tap fè tèt li pase pou medsen, anbyen la mezanmi fòk nou fè trè atansyon, trè atansyon pa rapò avèk yon seri de endividi de la repiblik, sa nou tande enjenyè, fo avoka, fo medsen. Donk fòk nou fè trè atansyon e egalman e mesye sa ki li menm te genyen anviwon 17 plent ki te deja pote kont li menm. Donk e mesye sa ki rive jwenn arestasyon l pa lapolis o nivo Kap Ayisyen kan menm n ap di bravo a lapolis men pandan se tan n ap mande a moun yo moun sitou si ki manifeste volonte pou ta kapab benefisye pwogram Biden nan fè trè atansyon paske gwo pakèt endividi deyò a k ap fè tèt li yo pase pou e pwopriyetè dajans Ajans de vwayaj, enben mesye sa ap fè tèt li pase pou ajans de vwayaj, enben se kad, se nan kad pou mesye sa ki se Bendji Cheri, ki li menm te fè tèt li pase pou medsen e pwopriyetè ajans de vwayaj, enben ki li menm jwenn arestasyon l o nivo Kap Ayisyen medam mesye. Wala, enben se misye yo nap gade la, se chat sa nap gade la medam mesye, nap gad ti figi misye ou ta di yon ti figi 2 pou 15. Yon ti figi ou konprann ti wap ou ta ou ta di ti figi li inosan ebyen se sa nèg yo tèlman kòmsi e ou konn tande gon ekip moun la ki diplome ki pat menm al lekòl ebyen se li nap sa se youn ladan yo la epi e fò nou une fwa de plis salye e ayisyen ki nan vil kap ayisyen nou te di polisye lòtbò yo pa nan jwèt nou te gentan di nou sa ebyen jisteman nap gade ti figi misye e ki jwenn arestasyon l la kòm fo doktè. Wi fo doktè medam mesye fo doktè men la epi nap raple w gen yon lòt fo doktè la sa pat jann al lekòl yon jou nou tande yap rele l doktè doktè nan destrikson doktè nan kraze doktè nan fè konplo kont prezidan e nap salye Moyiz Janchal m tande se doktè sa son lòt doktè ankò wala enben se sa nap gade la gad ti figi nèg lan wi en. Ou tande kounya la li se doktè. Epi lè w tande l doktè konsa gen yon ekip moun sou katye a podyab k ap rele l dòk vre wi. Ou tande dòk, dòk hein ba di se doktè fèy. Sa l ye la. Antouka enben se sa n ap di medam mesye lage bay popilasyon an sa pou l pase anba dan l. Bay popilasyon an sa pou nou pou nou manyen l pou nou manyen sa. Sa vle di, nou pa, kankou mwen m toujou di nou pa preche vyolans, nou pa nou pa bezyen tiye l, sa a nou pa bezyen tiye l, ra men racho nen l, racho ou konprann, rache kèk dan nan bouch li pou l kite metye. Ou bezyen ou renmen metye an ebyen al aprann li, al aprann li. Vwala, e Lanyon an nou avanse pase si se si se popilasyon an ki te pran misye yo t ap yo t ap yo t ap fè cheve l wi. Wi frè pa m, an n avanse. Bon nou ka Nou kab konprann Dimy, alò fòk nou tou, fòk nou tou jisteman pote yon presizyon pou moun yo, paske moun kap rele Moïse Jean Jacques doktè yo, pa bliye medam mesye, yon doktè se yon moun ki detantè yon doktora nan kèlkeswa disiplin, nan yon disiplin syantifik dote. Non men se doktè li ye, doktè nan destriksyon, kraze peyi a, se doktè li ye wi. Egzakteman, donk son doktè kanmenm, doktè nan kraze peyi, doktè nan boule peyi, doktè e menm jan avèk André Michel ki li menm tap kraze peyi. Donk m panse ke kanmenm mesye sa yo kanmenm fòk nou ba yo sa yo merite e a tou moman paske se pa sèlman ti mesye ki nan katye popilè yo ke lon vè yo non se son de bandi kanmenm donk m panse ke Tout moun ki te enplike nan kraze peyi yo, y konpri ti mesye ki kenbe zam ilegal yo, enben fòk nou gen menm konsiderasyon pou yo, paske jounen jodi a la, il ne s'agit pas, m ap rele Frantz Elbé, Direktè Jeneral Lapolis, m ap rele Ariel, Ariel Henry, Premye Minis, alòske lè m ap di tilapi, m ap di bandi, m ap di izo, m ap di bandi, tout mesye sa yo se bandi, e le pli souvan, Ariel fè peyi a plis mal pase izo, le pli souvan, Ariel fè peyi a plis mal, e pase e Vitelòm e si n konprann yon moun tankou Vitelòm ki te akize Ariel Henry François Xavier donk m pa bezwen raple men tout moun konnen mesye sa yo ki e soupson yo gen sou do yo alòske deja yo kontinye ap benefise e tit yo rete nan tèt peyi a ap gouvène e sitou e jwenn sipò entènasyonal la ki souvan e ben e mete yo la e ou jwenn popilasyon an e ki e pa. Malerezman pa gen yon fòmil pou ka debarase l de yo, men jou va, jou vyen, gen yon jou k ap rive Ariel Henry li menm l ap kapab konjige, l ap kapab konsidere kòm yon premye minis istorik, yon ansyen premye minis, men lè sa l ap gen kont pou l rann ak lajistis kanmenm, sitou enplikasyon l nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse melanje avèk tout lòt alkolit li yo ki t ap prepare asasina nan kad jisteman.